Ou wè lè nèg yo rele nou pwofèt, yo gen rezon yo wi, paske gen anpil jounalist k ap fè emisyon nan aprè midi, ebyen yo vin pwize analiz nou yo epi y al ekspoze sou medya yo. Paske nou menm, lè n fè yon analiz, hum, nou ka toujou twonpe nou. Men a 90 wi pou san sa n analize a se li k ap rive. Medam mesye èske n sonje yè maten nan emisyon m te fè a kote m t ap di ke si yo pran yon nèg ki konn achte zam ak bal pou 400 mawozo li pwobab pou menm moun nan konn achte pou ti Gabriyèl li pwobab pou menm moun nan achte pou Belè li pwobab pou menm moun nan achte pou mesye Vilaj de Dye yo e m te di di Vilaj de Dye Se di, Gran Ravin. M te di sa nan maten, nan emisyon m te fè nan maten an. Ou sonje sa, Emerson Pierre? M ap salye Emerson Pierre ki toujou fè nouvèl li sou odit oubyen sou machann enfòmasyon. Eske n sonje m te di sa nan maten? Ebyen, al sou paj pnh la, al gade kilè yo pataje repòtaj yo pataje yè a, Repòtaj yo fè sou li mak Son Matye a epi pou nou wè kiyès ki te lage avan. E sa k vin di nan repòtaj la se yo m te di nan maten. Malerezman anpil medya pa vle ban nou kredi a. Yo pa vle ban nou kredi a. Y ap pran enfòmasyon nou, y ap pran analiz nou men jamè ban nou kredi a. Medam mesye nou pral pale w de yon sitwayen. Ebyen se sitwayen sa kap founi zam ni bal bay izo, bay iska, bay ti lapli e notamman bay anpil zòn pwovens nan peyi dayiti. Ou pa gen tout detay sou misye? Hum ou wè lè yo di w manyen youn manyen tout la? Alò lè misye li menm lap vann tout baz sa yo zam avèk bal ebyen sa vle di ebyen gon rezo. Koneksyon an fèt konsa, sa vle di se misye ki founi tout Jenèf la bal avèk zam. E sa pou n konnen. Bon, antouka, ban m kite rès enfòmasyon yo pou lè m pral devlope pwen sa a. Yon lòt kote, mirak fèt nan peyi Dayiti, sou wout 9. Hum, rete la, ou pral wè ki mirak. Fè ensolit nou pou jodi a, Apre ke Dominiken fin fè Ayisyen travay, Ayisyen ki ilegal wi, epi lè pou yo peye Ayisyen yo, Yo pa vle. Y al chèche imigrasyon pou Ayisyen yo. Men Ayisyen li menm se yon pèp ki p ap kite nenpòt bagay pase. Ebyen yo fè imigrasyon kouri anba kout wòch. An nou gade n ap tounen pou tout detay. Wi. Ba yo prensip. Ba yo prensip wi. Wè ba yo prensip wè. Sa pran kout wòch wi. Sa ta e pou mouri wi. Wè. Wè. Gyèt manman. Ba yo. Yo meritel. Wi. Ay yo Epa wap ri zanmim Epa wap ri men se tris wi Se tris wi mezanmi Kounya pou yon pèp ap chèche lavi miyò pou lal chwe sendomeng epi li asepte al travay e dominiken yo konnen yo ilegal yo konnen moun sa yo ilegal wi. Yo asèpte pran ou travay, lè lè pewòl la rive pou peye yo, y al chèche imigrasyon pou depòte yo. Ayisyen gen yon mòd li di, wè lè ayisyen tire wòch la, ou pa bezwen konn sa l di aprè. Ou menm ki konn sa l di, tou desann nan kòmantè a. Hein? Lè yon ayisyen pran yon wòch, li voup dèyè l, li Ou pa bezwen konn sa l di aprè. Nou tout gen imaj la nan tèt nou, nou tout wè ki sa ayisyen sa yo di aprè yo fin tire wòch la. Pèp ayisyen pa konn jwe. Sa Desalin an avè nou. Men, si nou te pran menm devouman sa a, si nou te pran menm volonte sa a, n ap kouri dèyè imigrasyon nan Sendomeng. Si nou te pran menm volonte sa a pou n kouri dèyè bandi an Ayiti, sa n panse? Hum? Desann nan kòmantè a pale avè m. Kisa n panse? Si n te itilize menm fòs sa a, menm inyon sa a. Menm devouman sa a, menm volonte sa a pou nou kouri dè bandi an Ayiti. Olye nou kouri kite yo, nou kouri al Sendomeng al chèche lavi, si n te rete kanpe goumen avè yo an Ayiti. Ki sa n panse? Se sa a m ap chèche lakay nou an. Se pa lè pou n ap kouri pati, men se lè pou n kanpe pou n bati, pou n rekonstwi Ayiti. E pou n fè l, se pa yon grenn moun non. Medya yo sèlman pa sifi non, men fòk genyen. Fòk genyen sa k rele konsyans lakay chak grenn Ayisyen ki egziste pou di wi nou ka toujou pati, nou ka toujou gen yon rezidans yon lòt peyi, nou ka toujou gen viza yon lòt peyi, men kon kad la mare, y ap pimpe nou ann Ayiti. E lè n rive ann Ayiti, si Ayiti deja tounen yon jengl, nou p ap ka reziste ann Ayiti, nou p ap ka viv ann Ayiti, kòm defèt, nou genyen obligasyon pou nou goumen pou Ayiti Rete tankou yon peyi. Nou vwayaje nan tout peyi. Nan tout peyi ki nan mond lan gen yon grenn Ayisyen. Men nou wè kòman yo bati, kòman yo trete moun. Lakay pa nou, an nou pwize sa yo vini lakay nou. Li fasil pou n gade kòman nèg y ap fè aksyon nan fim avèk zam. Pou Ti Ayisyen li menm pran zam li lal fè menm aksyon yo. Men l pa fasil pou politisyen yo yo menm, lè yo pati yo wè kòman yo konstwi nan lòt peyi, kòman yo trete moun, li pa fasil pou yo pran sa a, pou yo vin an Ayiti avè l pou n vin enplante l. Nou konprann? Se sa m ap chèche. Antouka, gwo mirak fèt nan peyi Dayiti sou yon wout ki rele wout 9, lè w ap soti Gonayiv, w ap vini Pòwoprens oubyen lè w ap soti Pòwoprens, w ap vini Gonayiv. Ebyen wout sa a on gwo mirak fèt sou li medam mesye an nou gade ki mirak ki fèt kote yon moto ap trennen yon moun ki sou yon chèz woulant sèlman an ayiti wap jwenn sa ayiti pa nou an spesyal ann gade. Men men men peyi a. On nèg on chèz woulant wè men sak peyi a on nèg li sou on moto. Bonjou bonswa tout moun yon lòt fwa ankò nou rejwenn nou sou platfòm sa e nou kontan avèw pou yon nouvèl emisyon sou platfòm ki rele odit oubyen machann enfòmasyon gade kòman sitwayen an bòzò sou yon chèz woulant epi yon sitwayen sou moto ap ralel sou wout nèf la wi yon wout ki si danjrez wi mezanmi. Humm ayiti peyi spesyal mesye ou wè pèp sa nèg yo pa vle viv la mesye pèp sa tèlman genyen plezi lakay li pèp sa tèlman anvi viv mesye hein ou wè pèp sa mezanmi a chak fwa ou sòti mezanmi son se kòmsi nan sal sinema ou antre wi. Wap gade koman moun ap kou anba katouch sa se Hollywood lè wap gade mezanmi mezanmi lè wap gade se bay e gwo teyat wi kap jwe la wap gade koman yap rale sitwayan sou chèz woulant lan eeyy se gad yon Ayiti nèg yo pa vle nou viv non mesye eske nou konnen jou yo kite nap viv jan nou dwe viv la pa gen pèp kap plis ere ke nou sou latè beni nèg yo ranpli tout kondisyon yo poun toujou strese. Pou nou tout soufri depresyon pou nou mouri touye tèt nou. Yo pa anyen non mesye pou palye avèk sitiyasyon an. Men ki pèp wi nèg yo pa vle wè a. Antouka. Ebyen medam mesye an nou antre nan enfòmasyon an kote lapolis manyen manb Iska, manyen manb Izo, manyen manb Tilapli. Medam mesye nou genyen Lumaxon Mathieu. Lumaxon Mathieu fèt Delma men sa fè kèk ane la l rete Taba 48. Enben fò m di nou jèn gason sila genyen 2 pitit k ap viv avèk madanm li men yo pa viv an Ayiti. Ki sa sa vle di? Sa vle di y ap viv aletranje. Lò a gade jèn gason sa a mègoo se ponyèt li se yon jèn gason ki ka travay. Sètènman l ap travay. Li tèlman ap travay, l ap travay 3 kote. Ki 3 kote? L ap travay nan ona kote l ap touche 80 mil goud. L ap travay nan palman ayisyen an. Kote l ap touche 29 mil goud. 29 plis 80 mil goud sa deja fè konbyen? Sa deja fè 109 mil goud lemwa. Gade byen wi 109 mil goud lemwa. Gon sitwayen menm k ap goumen pou salè minimòm li ogmante, li pa ka jwenn li. Polisye yo menm 18 mil goud nan dada w Jewòm. N ap fout kite sòt. Twazyèm kote l ap travay, se nan. vann zam ak bal ilegal. Misye gen 3 djòb. Kite m rakonte w. Misye an koneksyon avèk Laskawobas, misye an koneksyon avèk Okap, misye nan koneksyon avèk Wanament, misye nan koneksyon avèk Pòdepè. Koneksyon. Yo konekte pou fè kisa? Ebyen, yo konekte pou misye vann yo zam avèk bal. L achte la, l al vann la. L achte la, l al vann la. Bèl komès. Kilè l gen tan pou l al travay ni ona? Kilè l gen tan pou l al travay ni nan paleman? Lè m di nou Ayiti pa fèt pou moun serye a, nou panse se manti. Misye se founisè bal ak zam pou plizyè gang ki. M kapab di ap bay pwoblèm nan zòn metwopolitèn Pòtoprens la. Li vann Izo Vilaj Dedye 3 fizi otomatik avèk 4 mil katouch 762. Rete la. Li vann Isca 2 mil katouch. Sa poko janm anyen non mezanmi. Li vann Ti Lapli kap opere nan gran ravin, di Ti Lapli se di Izo se di Vilaj de Dye, ebyen li vann Ti Lapli 4 fizi otomatik avèk 3 mil katouch 556 avèk 762. Li vann zam T65, li vann M4, li vann AR-15. Ebyen, li vann zam sa yo trè chè wi. Se bay sa gen kòb. Sak fè nèg yo lage la a mesye? Ebyen, li vann chak zam sa yo antre 6000 a 6500 dola ameriken. L achte yo antre 4500 a 5000 dola. Sa vle di li fè antre 2000 a 1500 Sou chak Bon l fè min l tou Ameriken wi sou chak zam ke l achte e l revann Sa k dwòl la misye deklare ke aprè l fin pije pèn li l ap pran direksyon peyi aletranje pou l al viv avèk madanm li avèk pitit li paske li p ap rete nan bagay komès k ap detwi vi moun nan. Mezanmi se kounye w wè komès ap detwi vi moun frè m. Epi tou ki peyi apre sendomeng wap ka al viv? M di apre sendomeng se pa ke dominiken yo yo sitirè nan nivo non men se paske yo pa fin gen kontwòl peyi a menm jan anpil lòt peyi genyen l. Humm dominiken yo pa fin gen kontwòl sendomeng menm jan ak etazini yo pa gen l menm jan ak kanada yo pa gen l menm jan ak lafrans yo pa gen l menm jan ak larisi nou konprann se sak fè m di se pa yon fason pou m minimize se sendomeng ki fè m di sa ok. Konnya misye met nan tèt li li pral ka viv la an Frans si se la Frans madanm li ye, li pral ka viv Kanada si madanm li ak pitit li Kanada, si se Etazini yo ye li panse l ka al viv la aprè l fin vije pèn li. Li ankò fasil depi nan peyi w ou te konsa epi yo pral pran w epi yo wèlkòm, pa vre? Bagay yo ta twò fasil. Ebyen Humm izo ap fè menm deklarasyon an tou iska ap fèl tou tilapli ap fèl tou lamò sanjou ka fèl babekyou ka fèl yo pral viv ak madanm pitit tou yo aletranje tou bagay yo pa osi fasil non mesye jounen jodia nou toujou mete nan tèt nou se moun pou lanvè yo moun pou wouj yo se yo kap achte bal ak zam vann ti mesye yo nou toujou met nan tèt nou se Palmantè yo, men jounen jodi a, nou wè, gen yon moun ki sanble avè nou k ap fè l. Èske palmantè yo pa ka kontribye nan sa? Wi, bon mize ap travay nan palman. Hein? Bon mize ap travay nan palman. Palmantè yo ka toujou, gen dwa se yon palmantè k mete misye nan biznis lan. Gen dwa se yon palmantè k ap fè pon pou misye. Ou pa janm konnen. E gen dwa se nan machin palmantè tou misye travèse avè yo avèk yon fasilite pou l al delivre nan baz yo. Ou pa janm konnen non. Men m pap janm dedwane palmantè yo ke yo nan gang non. M pap janm dedwane yo ke yo kontribye nan sa nap viv la a non. Emerson Pierre, nou pap janm padone yo non. Alò, Ayiti sa a, nou pral di m tout kondisyon yo pa reyini, yon nèg kap touche 109 mil goud le mwa. Yon nèg ki preske touche 22 mil dola wi. Bon m di, bon m awondi l, m di 22 mil dola le mwa wi. Tandiske, gen yon ti malere, yon ti malerèz k ap goumen pou l travay, pou l touche dimil goud ki se de mil dola l. Ebyen, yo ba l gaz, yo ba l dlo gratis sou sa wi. Yo ba l bal wi, li pa ka jwenn li. Epi men yon malandren wi. Ou tande konbyen kòb l ap touche? Epi l ap travay plizyè kote, nan bwat Leta ankò. La fout kite sòt. Rele m US Media, rele Odit Machann Enfòmasyon, abòne, kòmante, layke, pataje, bay tout zanmi w emisyon an. Male.